Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. 2 bandi zame, yo pa idantifye kidnape jounen mèkredi a nan maten. Se nan Martissant nan antre sid Pòtoprens, direktè departemantal sidès ministè travo piblik transpò ak kominikasyon ki se Gilbert Bazile, li te akonpanye ak chofè li Ernst Mentor Josué Emmanuel, Ebyen yo anlve mesye sa yo. Donk pou lenstan pat bri. Petèt demen n kapab vin avèk enfòmasyon a savwa kèlè le pri a demande pou kapab libere moun sa yo. Donk poko gen ankenn demand de ranson ki fòmile pa bò kote ravisè yo. Ebyen brèf pou anpil moun ki te konprann ke sitiyasyon an li totalman amelyore o nivo de martisan. zòn nan pa posib pa mete sa nan tèt nou ekoute yè je vu kelken epi la pèsòn ma di ke m di ebyen kounya tout bagay nòmal paske wout la fonksyonèl li di kisa wout la gade machin se toujou kontinye pase ladann fring fring donk sa vle di ke poko gen anyen ki di ke matisan bon wè kidnaping fèt onivo de martisan bon N ap gen pou n kapab vini nan lòt emisyon pou n kapab ba w plis detay èske genyen evolisyon nan koze sila a. Nou prale nan yon lòt dosye. Lè polisye ki yo menm ap fè zòn anba lavil lan, fòk yo trè trè trè pridan. Paske kan de famiy nan bif, ebyen depi gen yon manm. Nan fanmi sa kap pase anba je lòt enmi an lap toujou gen entansyon atake moi je parle des gens de krache dife sa genyen yon jwe de mi depi nèg yo sòti avèk gwo manch nan men yo nèg yo pran tout pòtay sen jozèf yap desann pou antre nan rue sen maten nèg yo danble nèg yo andyable sa vle di ke nèg yo sou batay. Quelle est la logique de cracher du feu puis les autres membres du G9 la chasse aux policiers ki yo menm pase pre nèg sa yo. Gang cracher du feu gen akizasyon sou do l kòm kwa li ta anlve yon polisye ki rele Daniel Blanc ki sòti nan 26 yèm pwomosyon polis e ki anlve alòske li tap rann ni nan travay li nan Kanaran abò yon machin piblik. Hum! Tèt chaje! Anviwon 3 jou aprè lanmò Manino, nimewo 2 gang krache dife, bandi ame nan baz sila akize kòmkwa yo ta anlve jounen lendi an, yon ajan Polis Nasyonal Dayiti. Non li se Daniel Blanc, li sòti nan 26 yèm pwomosyon lapolis. Yo anlve li nan yon machin transpò. Ou wè nan kisa polisye yo tonbe? Antre nan bagay, nan trafik, nèg ap pandje dèyè kamyonèt. Bon, kòm Djòb polis la se djòb malere, paske gran nèg pa al nan lapolis. Moun k al nan lapolis se moun afè pa bon, moun k ap chache kòman yo kapab fè degouden, paske pitit gran nèg la p ap janm al nan lapolis. E malgre tou, se yo menm k ap soufri, en, se yo menm ki toujou devan, se yo menm k ap fè tout bagay. Se yo menm ki boukliye a mezanmi! Tèt chaje! Ebyen sa pase nan zòn Makajou nan centre vil Pòtoprens. Misye afekte m kwè nan Kanaran. Menm Kanaran pa bon tou non. Sa vle di misye se yon nèg la a bon se Bondye ki tap pwoteje li. Depi lè sa a pwòch li yo pa gen ankenn nouvèl. Tande byen wi Daniel Blanc depi le lundi Lendi an te konbyen? 30! Ebyen, yo pa jwenn ankenn nouvèl de li. Gen yon enspektè ki li menm te nan machin sa a tou, men kòm li konnen kòman bagay yo fonksyone nan peyi Dayiti li menm li pran badji l voye l yon kote. Se sèl sa k sove l. Si yo te wè badj la sou li, ebyen yo t ap pran enspektè a tou. Bon brèf, se pou m di nou ke lè jan de krache dife, veritab alye di G9, ebyen nèg yo menm vle antre nan lojik kou pou kou. La chasse aux policiers je vous ai dit ça que ça commence bon pandan ke nèg krache dife yo fache nèg yo move nèg yo vle a tou pri pase a laksyon pou kapab remèt la polis kou sa a ebyen des hommes armés du quartier de Bel-Air ebyen yo menm yo kontinye ap toune an derizyon mesye ki nan baz krache dife yo Pòt pawòl G9 an fanmi e alye ki se Jimmy Cherizier alyas Barbecue epi anpil lòt moun ki nan G9 e egalman pran plezi nan lamò Carl Henry ki li menm byen ansanm avèk mesye G9 yo, nèg 400 mawozo yo touye nan Kwadèboukè. Videyo ou pral gade la yo se 2 videyo m ta kapab di se 2 veritable show on dans a travè 7 videyo de jan ki yo menm ap lonmen non Manino epi. Moun sa yo pap janm byen Donk Barbecue Cette histoire de Mete nan tèt ou pou konprann ke nèg Bèlè pral byen avè w pa gen bagay konsa frè Tande Mwen m di w sa jodi a Si w te mete sa nan tèt ou espwa ke nèg Bèlè pral byen avè w M dezole pou ou Paske On se fait du mal Wi Dans les deux camps on se fait du mal Popilasyon an pa padone w 2 nèg ame menm jan avèk ou pa padone w Ben écoutez, il est temps de cesser de dire ben la paix, la paix, la paix paske mwen m pale anpil lòt moun pale yo pa rive fè sa e ou wè ke a chak fwa gon pwòch ou k tonbe ebyen nèg yo se fèt yo fè se plezi yo pran donk sa pwouve ke Jou nèg sa yo ta jwenn tèt ou, ebyen, nèg sa yo m gen presyon ke genlè yo t ap mache nan tout rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan pou yo kapab fè fèt. Se konsa, pa bliye m toujou di nou gon bagay pou nou fè, a chak fwa ke m prezante nou yon videyo ki genyen zam, pran papye nou, make, kontwole zam, epi pou nou wè si peyi sa a kesyon zam ilegal ki an sirkulasyon la dani, pas plus que ZAM qui légal.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 Et puis après, qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine!